Genyen lapolis, lapolis kontan paske li menm la a, li fè yon bèl travay nan dosye Lakwa Peris la. Men map vini avèk lòt detay pou nou. E lapolis li menm nou swete ke li bay bon jan enfòmasyon sou dosye sila a. Fòm di nou byen ke nou konnen ke le 8, samdi dènye, e mesye Lakwa Peris yo ki nan Lestè, yo kidnape yon bis ak anpil moun. Ebyen, vèsyon ki ap sikile, paske pa bliye m te ba nou 2 vèsyon, men gon vèsyon ki ap sikile pou kouwè l ye la a, e m te mande otorite yo pou kapab pran lapawòl pou di klè sa k pase a, ebyen men kisa otorite yo di. Genyen 5 endividi yo entèpele. 2 zam a fe sezi nan kad operasyon lapolis mennen wikenn pase a nan Lakwa Peris, komin Lestè. Solino Clairvoyant ak Alfred Jean yo fè pati moun lapolis arete daprè pòt pawòl adjwen pnh la nan Latibonit. Donk enfòmasyon ki sòti pa bò kote lapolis se sa mwen di nou la a, moun sa yo yo arete yo, yo akize yo poutèt yo ta fè pati gang ki rele Kokorat San Ras. N ap tande Dieudonné François, li menm ki se pòt pawòl adjwen pnh nan Latibonit. Donk, Lapolis Nasyonal Dayiti pa t rete chita, li antrepran dè operasyon nan zòn Platon kote ke nou pral eksplike w kounyela. Samdi 8 janvye 2022 a, Byen bonè nan maten, bandi ki fè pati gang kokorat san fanm san ras yo te detounen yon kamyon bis ki asire transpò Pòdepè, Pòtoprens, kote ke yo te rantre desann pran Lakwa Peris. Apre yon neglijans polisyè, yo te pran bis la ki gen anviwon yon senkantèn moun ladan l. Yon fwa enfòme, lapolis pa t pèdi tan kote ke yo te ranmase yon gran efektif e te monte platon pou yo te kapab rive libere moun sa yo. E nou di nan operasyon sa a, apre yon bon bout tan, Afwontman ant lapolis e bandi yo, lapolis fini pa deloje malveyan sa yo. Donk, definitivman, nou kapab di mesye sa yo, yo an kaval, genyen ki gaye nan tout rejyon an, paske se moun nan zòn nan yo ye. Men nou di tou ke genyen moun sa yo tou jodi an nou kwè ki pa nan men bandi yo ankò paske apre afwontman sa e pandan afwontman sa tou anpil moun te pwofite de operasyon an pou yo te retire kò yo. E se yon operasyon ki te sanse fèt an 2 tan. Kote ke dabò mesye yo te sispèk lapolis ap vin dèyè yo kanmenm. Yo te prepare yon gètapan pou lapolis, yo vin rankontre lapolis a mi chemen, e apre yon bon bout tan batay, yo rann kont nèg yo te mete devan yo, yo pa ka kenbe, donk rès baz la yo pri lafuit, yo ale. E lè lapolis te envesti zòn kote yo te rete a, pi presizeman kay kote yo te ye yo, donk nou pa t jwenn bandi yo, e menm otaj yo tou, te gentan chape poul yo. Nan operasyon sa a, lapolis arete 5 moun. Gen 2 ladan yo se 2 moun apre afwontman ki pran bal k al pran swen lopital. Lapolis rive rantre moun sa yo. Nou genyen tou 2 zam lapolis jwenn. Gen youn se yon galil ki pwopriyete Polis Nasyonal Dayiti. e ke gen ankèt ki ouvè touswit sou li pou nou kapab konnen ki pakou zam sa te pase pou l soti nan lapolis pou l te rive nan men bandi yo. Apre sa dezyèm zam nan se yon zam a fabrikasyon atizanal ki kapab tire kalibre 12. Nou di 2 moun sa yo ki arete yo, ki blese pa bal la, se Clairvoyant Solino ki genyen 53 zan, aktyèlman l ap reponn kesyon nan biwo envestigasyon epi nou genyen Alfred Jean Baptiste ki genyen 55 an tou ki arete men ki Senmak nap fè demach poul kapab rive nan biwo envestigasyon dè Gonayiv donk sou pwen sa lapolis di nou mèsi paske nou te reponn a envitasyon an. Dieudonné François sot pale. Men, mwen pa fè fwa nan sa Dieudonné François di a. Men enfòmasyon mwen genyen nan men m, moun sa yo, nou wè lapolis di li libere ebyen samdi oubyen dimanch, ebyen moun sa yo, yo pa libere. Sa se lòt eleman enfòmasyon ke mwen genyen. Lè m al mennen yon ankèt nan zòn nan, Ebyen fòm di nou ke men sa mwen jwenn. Nèg la kwa peris yo, yo kidnape moun yo. Lè yo kidnape moun yo, yo fè moun yo desann, yo gade yo byen. Gen moun ki gen figi malerèz. Gen moun ki gen figi moun afè bon. Kidnaping sa a, yo fè 2 gwoup. Dotaj. Gen yon gwoup moun, se moun ki sanble ak moun afè bon yo, yo mete moun sa yo yon kote pou kont yo, lòt moun yo ki sanble moun ki ka posede yon 500 pyas, yo mete yo yon lòt kote. Il arrive ke moun yo gade kòm dènye kategori sa yo, moun sa yo sove. Pandan moun sa yo sove, ebyen lapolis li menm tou pwofite vin fè kèk kout bal nan zòn nan, avèk mesye sa yo. Se konsa, gen enfòmasyon ki tonbe kòmkwa gen bandi ki yo menm jwenn arestasyon yo e gen nèg ki blese. Gen nèg yo al arete jouk Dechapèl mwen kwè. Ebyen, fò n di ke jouk nan moman n ap pale la a, mesye Lakwa Peris yo, y ap maltrete otaj sa yo, moun afè bon yo, moun yo wè k sanble ki posede ti kichòy yo nan men yo. Yo kontinye ap maltrete w. Paske gen yon pwòch moun sa yo menm ki voye yon mesaj ban mwen maten an pou di m se yon kalvè moun sa yo ap pase. E je kwa ke gen yon sòm de 100 mil dola yo mande pou kapab libere moun sa yo. Antouka lapolis, si ou di ke ou te fè yon operasyon ki reyisi, Ebyen fò al tante fè yon lòt operasyon ankò paske lòt otaj yo moun nou panse nou libere yo ebyen gen anpil lòt ki rete ok lapolis brèf ann pase nan lòt dosye mwen te voye video sa ba nou menm lè gen anpil lòt moun kap mande men nap gen chans jwenn ni fi ki m ta kapab di alabaz selon les dires de Jimmy Cherizier batay ki genyen ant ba Delma avèk Belair. Sèt fam la, ebyen fòn di ke yo te boule li depi nan kòmansman mwa janvye oubyen nan, non, non, non, se te o mwa de desanm e yo te kenbe li, yo boule l lòt kan an epi sa se te youn nan pretèkste pou ke nèg Dèlma 2, 4, 6 yo al pote boure nan batay. Ebyen fòn di nou ke fi sa a yo fè antèman li jodi a, yo chante antèman li Men koman sa te ye, on va ekouter men on ne va pas regarder la video paske sa dure en tout cas 40 secondes e video a nou konnen se yon video mort donk nou pap kapab poste li, yo pa dakor pou poste mort sou youtube donk nou menm nou oblije pran yon seri de prekosyon men wap tande yon ti bagay tou piti. Ebyen mesye sa yo ap bay yon konferans jodi a la a pou kapab pale sekirite, politik, an kèlke sòt kesyon ki gen a wè ak manda 10 senatè yo. Paske pa bliye nèg sa yo menm yo pou ranvwa 10 senatè yo. Ebyen, fò n di ke gen anpil militan ki yo menm debake. Kiyès militan sa yo? Se son dè zòm lè Te genyen bloke lari a comment on appelle ça peyi lòk se nèg sa yo ki konn kanpe dè barikad se nèg sa yo ki konn ap pran bon bal cho e nèg sa yo menm te fon parèt jodi a lè gen manifestasyon se nèg sa yo ki konn al voye ròch a lapolis nan blòk channmas fè lòbèy lapolis ap bay gaz lapolis ap file bon bal nèg sa yo kanpe yap batay men avèk lojik ke. Avni an nèg sa yo pral chanje. Sa vle di gen nèg ki ka pral jwenn moto, gen nèg ki pral jwenn bon ti lajan la, men ekoute! Lè nèg yo gade la, yo wè Andre Michel in nan Ariel Henry, Nenel Cassy in nan Ariel Henry, e rien n'a pas changé! Pa gen yon ministè ki dedye o militan, pou ke nèg sa yo menm kapab antre maten, midi e swa, jwenn ti kichòy. Bon, nèg yo estime ke c'est un coup! E jodi a la nèg yo pote boure nan yon konferans Tankou jan nèg yo toujou di sa anbèt. E m ta kapab di si se pat lapolis, nèg yo tap bay André Michel anpil baf. Yo te ka manyen Nenel Cassy tou. Men ekoute, lapolis oblije vini pou kapab mete nèg sa yo deyò paske militan yo te pote boure. Militan yo estime ke nèg yo trayi, nèg yo pa fè anyen pou militan yo. Ann al tande e gade alafwa kòman sa te ye, epi aprè n ap vini avèk deklarasyon Nenel Cassy ki li menm statye, alò ki pwononse li sou manda mesye senatè sa yo ki yo menm ebyen kapab fè yon lòt 12 mwa ankò nan Sena Repiblik la. e ki toujou reponn avèk randevou nou yo e n ap di yo kouraj e n ap di yo ane 2022 a se yon ane devenman ke n pral genyen pou n abòde ansanm men m pa ka pa salye tou de fason spesyal kouraj e sajès militan ki la yo militan sa yo ki toujou kanpe bò kot SDP e jodi a yon lòt fwa ankò devan laprès yo eksprime revandikasyon yo. Se de jèn gason, jèn fanm k ap batay e ki vle yon lòt peyi. Men, pandan y ap revandike yon lòt peyi, yo vle travay tou. E sa, nou vle ke yo pran nòt de sa. E nou menm onivo sdp nap batay pou sa. Ki pozisyon Sektè Demokratik la sou kesyon manda 10 senatè yo jodi a? Enfòmasyon, Vandredi ki sot pase la, vandredi ki te 7 janvye 2022, Te genyen yon gwoup enpòtan siyatè akò 11 septanm 2021 ki te rankontre avèk Premye Minis Ariel Henry. E kesyon manda 10 senatè sa yo, te gen diskisyon ki fèt sou li. Tout siyatè akò a ki te patisipe nan rankont sa a avèk Premye Minis Ariel Henry, nou tout nou rekonèt ke manda 10 senatè sa yo fini jodi lendi 10 janvye 2022 a. Bagay yo te vreman bel wi la nan kad konferans sila a Gen anpil moun k ap di, mesye poukisa nèg yo pat fouke Andre Michel? Pou yo bay Andre Michel anpil baton paske Andre Michel sa se yon pwoblèm pou peyi a. Poukisa yo pat fouke Nenel Cassy pou yo ba l anpil baton? Men se demokrasi, nou pa bezwen rive jiske la. Fò n di ke mesye, Conseil des leaders, Mwen m panse ke gon lè kap rive fò n pa wè lidè sa yo ankò fò nèg yo panse ke fè politik la yon lòt jan ou byen repanse bagay yo paske lè w rive nan yon moman kote ke prèske tout sosyete a pa vle wè w fò w fon jan w gade tèt ou nan glas moi je me pose cette question eske pitit Andre Michel madanm Andre Michel pa janm di l poukisa pèp ayisyen an rayi w konsa Andre men Etan done ke se de politisyen, ba yo kapab fè anpil jimnastik pou kapab reponn ak fanmi yo. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.